John Joseph Joel kou krab. Epi genyen 2 lòt enfòmasyon ki vin ap sikile. Kòm kwa yo ta pran Felix Badio. Yo poko prann. Yo ta pran Wendel Coq Thelo. Li poko nan men lapolis. Se sa. Donk enfòmasyon sa yo te vreman cho. E anpil moun ta poze tèt yo kesyon pou di, a, mesye sa kap pase konsa, yo genlè pran nèg yo. Epi fòn di ke. qu'en cas de flagrant délit, qu'après sa destitution par la haute cour de justice, les juges de la cour de cassation jouissent d'un privilège de juridiction qui constitue l'immunité. En conséquence, le mandat d'amener qui a été émis contre moi en tant que juge de la cour de cassation de la République par le commissaire du gouvernement d'alors, maître Bedford Claude, en dehors de toute flagrance est un acte manifestement illégal fait en violation de ma liberté individuelle comme magistrat de la plus haute instance judiciaire du pays, Protégé et garanti par les articles 24 et suivants 177 de la dite Constitution. Ce mandat insolite est une bavure judiciaire et fait objet de recours par devant le second degré de juridiction et est Inopéra. J'apporte un démenti formel aux allégations mensongères diffusées depuis hier sur les réseaux sociaux à des fins inavouables et inavouées, faisant croire que l'honorable juge de la Cour de cassation Wendell Coctello aurait été arrêté en République dominicaine dans la soirée du samedi 15 janvier 2022. Madam Kok fè kwè ke manda sa a yo lanse kont li an, se yon manda ki pa kanpe sou anyen, donk manda sa a si yo ta arete l se kòm si yo tòde bra lajistis, epi sèt istwa de arestasyon li an se fo. Brèf, passons à autre chose. Est-ce que tweet ça, c'est vrai Oui, il est de vrai parce que c'est un dirigeant, c'est un responsable, Donc, lui-même, il doit assumer responsabilité. Concernant l'assassinat de Jovenel Moïse, Ariel Henry saluait arrestation de nouveaux suspects. Premier menis Ariel Henry bat bravo la kontantman pou arrestasyon de nouvo suspe nan asasina prezident Jovenel Moïse. Chef gouvenman Ariel Henry salye arrestasyon Rodolphe Jarre an Repiblik Dominikèn epi John Joseph Joël nan Jamayik. Tout koupab, tande byen wi sa Ariel di souple, asasina chèf leta a, y ap arete yo daprè premye minis lan. Krim ki fèt nan dat 7 jiyè 2021 an, menm jan ak lòt krim ki mete yon peyi ajenou, p ap rete enpini, daprè deklarasyon premye minis lan. Li pwomèt avèk gouvènman li an, ankenn koupab p ap chape. ak lajistis. Antretan fò n di ke chèf primati w lan kontinye reprezante pou anpil sektè yon antrav ak aboutisman ankèt sila a. Pou Doktè Claude Joseph, enplikasyon Doktè Ariel Henry nan asasina prezidan an, l ap parèt chak jou yon ti jan pi klè, sètadi l ap presize li de pli zan pli. Daprè ansyen minis Jovenel Moïse lan, Ariel Henry dwa mete li ak dispozisyon lajistis yon mannyè pou kapab fasilite aboutisman oubyen pouswit ankèt sila. Doktè Claude Joseph li reyaji li menm tou fas ak ave Rudolph Jaar ki afime ke Felix Badio, youn nan aktè kle nan egzekisyon prezidan te an kontak avèk Ariel Henry. Humm. Tèt chaje. Gen yon sitwayen ki moute sou Facebook li fè yon live. Live la dire anviwon 1 è e 27 minit kote ke li pale sou asasinay Jovenel Moïse. Gen anpil bagay nou dwe tande nan live sa. E mwen deside pataje yon bon pati nan deklarasyon sila ki ap pèmèt ke Nou konprann kòman nèg isi fè politik. Paske m pa ka konprann yon bon maten, yon nèg te gen pwoblèm a yon lòt, jounen jodi a la, bon, misye pran lapawòl se kòmsi misye se youn nan nèg ki te pi renmen Jovenel Moïse. Le mesye se Dimitri Vorbe. Dimitri Vorbe, li fè yon live pou l di ke jan l wè nèg yo ap jere dosye a la, li menm li kontan paske non l site, malerezman l pa nan peyi Dayiti, men li wè y ap kalonnen sou yon moun. Moun sa a se Michel Martelly. Li menm li gen pwoblèm avèk Michel Martelly. Yo pa byen, men li pa konprann jan nèg y ap kalonnen sou Michel Martelly. Donk, dapre Dimitri, alò Dimitri Vorbe, ebyen, eh li menm li pa zanmi Mateli, pa lapenn pou ke moun kole l avèk Mateli. Si w di l Don Kato, ok, l kapab dakò, men, tande live la mezanmi, mesye a pale, l pale, l pale, l pale, e li di anpil verite. Verite a e pa bagay ki ap konstwi sosyete non, verite nan sans ke de nèg ki mechan, de nèg kap kraze peyi, e de nèg lè w gade yo la a, e menm moun kap pale a tou pou di a, nèg yo pa tap fè peyi. An n tande e gade a la fwa. Pa gen anyen nan moman an la kap pase Ayiti. Men, ou konn sa m sispèk? Nèg gang ki gen telefòn yo pou anpil, yo bay nèg yo kòb pou yo di sa. Nenpòt sa k rive wi. Nèg la jis Ayiti, l pa benyen konn anyen. Dimitri. Diyo diyo. O, m renmen non sa wi. Di diyo. Kote w jwenn anons sa? Di diyo. I look like I don't sleep. Ou pa wè byen? Gade pou wè, ou pa wè byen? Flat wi, flat line wi. Don't sleep. Ya ya, mil moun. Men sa yo pa renmen wi. Men sa yo pa renmen wi, men ni wi. Limen telefon, 2 minit pase, mil moun. E m pa anonse m tap fè live jodi a. M te di e demen, m fè espre. M di e demen, epi e jodi a m vin bay li. M fè espre pou m wè. M trible, m fon trib. Fon trib mesi. Tchao! Tchaw! Trip Messi. Epi mil moun. Men sa yo pa vle wè a. E sa yo pa renmen an wi. Wi Yanid. Mwen wè e e Nerline di ke l Florid vre. L ap kouri pou Fredi. A! Fredi, Fredi New York la pa nan jwèt vre non. Tande, pataje live la pou mwen. Fò m rive 2000. M bezwen wè si Nerline pa p rive. Pataje live la pou mwen. Fò Nerline la pou m pale. Gwo nèg kap di jistis pou Jovenel Moïse frèm an verite jistis pou li ap gen jistis wi men tout nèg kap voye monte yo pral oblije peye bouch yo pase kounye se ozetazini lap fèt pap ka gen voye monte nèg ki konn radote yo yap konvoke yo pou vin di sa yap di yo la tout nèg kap bay manti pral vin alinyi paske blan li menm li gen aksè a tout telefòn li gen aksè a tout bagay lap konnen epa voye monte yo pap ka fè sa yap fè a wi. Jodi a kongrè a vote yon lwa li mande depatman deta pou yo ankete sou ankèt la pou yo bay rezilta ankèt la nan 90 jou pa gen blòf ok e pa vin chita la vin ponpe danse no yon pakèt nèg kap pran pòz yo te zanmi nèg la yo te ado yo te bra dwat nèg la yo te chèf polis yo te anndan peyi a yo pa fè anyen pou nèg la pandan nèg la gen kòtèj ki gen nenpòt 300 polisye. Se ouvè ouvè baryè bay moun antre epi nap cheche moun pou nou akize, nou fout lach twòp. Nou te gon djòb pou nou te fè nou pa fè djòb nou. Dayè, yo te sipoze arete tout nèg ki nan CSPN. Tout nèg nèt. Epi al cheche konn ki Dimitri pou nou veye. Pa mwen tande. Nap veye move Dimitri an. E pa mwen ki te gen responsabilite pou m bay sekirite. Mwen menm se Ozetazini m ye depi 2 zan. 2 zan Ozetazini. Sispann cheche moun pou n akize. Bann vakabon. Nou konn trè byen kote pou n al chèche. Si nou bezwen bay jistis a prezidan an, mwen mwen dakò tou. Mare moun ki te responsab sekirite l yo, mare moun ki te premye minis, mare moun ki te minis jistis, mare moun ki te chèf polis, mare tout polisye yo e se yo menm ki pral di nou kiyès ki te ba yo. E pa nan bouch pou nou vin pou nou vin ap djadja anba la no, no. Nou bezwen kache. Dayè, nou tèlman ap akize moun, n akize moun ki pa gen rapò yonn a lòt. Yo di se mateli, yo di dimitri, yo di boulos. Bon ki rapò m gen a mateli? Eske se pa misye ki te, mateli ki te nonmen misye? Ki rapò mwen menm mateli a boulos? Donk nou chwazi 3 moun ki nan 3 ekstrèm ki yonn bay 1 rapò a lòt. Donk tou lè 3 fè l ansanm. Nou pa wè se yon bagay politik y ap pran nou pou yon pil moun sòt. Pou yo kache bagay la pou nou pa janm konn sa l ye. Bon menm jodi a e mwen k ap mande jistis pou prezidan Jovenel. Jodi a e mwen dimitri k vle jistis pou prezidan paske nou mechan twòp. Nou te responsab sekirite nèg la, nou tout kouri al kache. Pa gen youn nan nou k debake devan kay misye pou n vin ede misye. An verite, Bondye, si m t Ayiti, m t ap rive devan kay li m al defann misye. Misye gen twòp lach avè l. Nou fout lach. Epi n ap vin peye moun 10 goud pou n vin joure anba live mwen. Bann sanwont. Sangwen. Nou se yon pakèt sangwen. Sa k chita jis Washington fin fè konbyen kòb nan konsila. Chak mwa ap touche kòb konsila. Epi voye monte nan radyo olye w t al bay nèg la bon sekirite. Bann san wont. Pou m ta gen 300 ajan sekirite pou nèg antre vin pran m konsa? A monchè fò m ta yon chen. Misye pa t gen moun vre. Misye pa t gen zanmi. Misye pa t gen alye. Epi jodi a n ap pran pòz nou renmen misye, n ap mande jistis pou li. Nou san wont pou n kite yon zanmi nou tonbe konsa. Mwen menm m pa gen zanmi k ap kite m pran kou konsa. Tout zanmi m ap kanpe avè m. Epi n ap chèche moun pou n akize. Nou lèd. Nou lèd. Antouka mwen menm map di nou, m mande jistis pou prezidan Jovenel. Dimitri Vorbe mande jistis pou li. E m mande kongrè pou y arete tout moun. E pa sa sèlman 2 sa y arete a. Gen anpil lòt Ayiti. Dayè, tout sa k nan prizon yo voye yo Ozetazini pou nou. Voye tout nèg ki nan prizon an Ayiti penitansye voye yo Ozetazini pou y al poze yo kesyon pou n konn kiyès. Tout nèg k ap fè divèsyon yo se yo menm ki bezwen kache kouvri sa. Yo pa vle jwenn verite a. Wi m te gen pwoblèm a prezidan Jovenel. Wi m te gen pwoblèm avè l se vre. Li piblik. Dayè men diferans ant mwen a nèg sa yo. Mwen menm pwoblèm pa m a misye te piblik. Ki pwoblèm li te ye? Misye ap fè manti sou mwen. N ap goumen politikman. Misye di ke l konn peye m 12 milyon dola pa mwa. M di e pa vre. Misye ap di de bagay ke m pa dakò. Epi piblikman m toujou pran defann tèt mwen. M pale sou Twitter, m pale sou Facebook. Mwen fon goumen pwòp. Nèg sa yo jan yo pran misye a ou wè se nèg pwòch misye k manyen misye paske misye pat vle ba yo sa yo te vle epa ti Dimitri non nou twò lach pou sa nou twò lach pou nap eseye vire bagay konsa nou pap pran sa nan men pèsòn nou fou enben enben son jwèt yon nèg gen lame dayiti lapolis 700 ajan sekirite pa gon nèg ki pran yon bal pa gon nèg ki pran yon katouch. Epi nap chèche vin fè divèsyon aba la non non non non non pèp la pap pran sa nan men nou fou an se Dimitri se Mateli se Boulos bon verite nou fèm panse ke Mateli pa nan anyen m oblije kwè Mateli pa ka nan anyen si nou kouri sou Mateli konsa se nou kap bay nèg la sekirite se nou k responsab lakou a se nou k responsab kay epi nou pral chèche moun ki nan lòt peyi bon mesye tande Dimitri gen 2 zan Etazini. M pa gen telefòn Ayiti. Chans pa m, Jovenel bloke tout kont an bank mwen. Donk m pa menm gen aksè a kont an bank pou m bay anyen. M pa menm gen kont an bank ke m gen aksè a yo. Donk tout sa pou m fè se 2 Etazini pou m fè l. Se telefòn ameriken pou m itilize, se kont an bank ameriken pou m itilize. Bon kiyès n ap blofe la? Nou panse n ka blofe FBI? Nou ka blofe gouvènman ameriken? Donk gouvènman ameriken pap ka monte sou kont mwen pou wè sa m te fè a kòb? Yo pap ka pran telefòn m pou yo gade? Se menm metòd Jovenel t ap fè k te fè m fache avè l la ke nèg yo ap fè wi. Menm metòd la, voye monte. Nèg la gen konba ane l ap di m touche 12 milyon dola pa mwa. Li pa janm ka pwouve yon fwa malgre m ba l defi. Jounen jodi a m ta swete gouvènman Ariel Henry pou pèp la konnen pibliye tout fakti Sogener pou moun konnen Dimitri Vorbe pa t janm wont yon mantè. Tout sa m t ap di yo se verite. M te di m pa touche 12 milyon pa mwa se pa vre. Ke yon moun pwouve. M di m pa janm fè sifaktirasyon mwen map tann jistis pou m al devan jij pou yo jije menm. Se sa map tann. M pap okipe moun kap voye monte kap jape non mwen menm jape jamè non non m pral avè nou jiskobou wi chèche tout ti detay pou nap vin voye monte non non non pa fè sa pa fè sa. Bon m di w, m pa di m sispèk Martelly, m pa ta ka sispèk Martelly, m pa konn afè nèg yo, m pa konn biznis nèg yo, m pa konn si yo nan. Men di fèt ke ekip ki te nan pouvwa Martelly ap choute sou Martelly, bon yo fè m sispèk yo yo menm. Nèg la 3 zan premye minis pandan gouvènman nèg la. Nèg yo nan konsila Washington, konsila Orlando ap touche kòb tout tan nan men nèg la, epi jounen jodi a yo tout y anvayi misye, epi yo bezwen asosye mwen menm a Mateli. Bon m gen 2 zan m vache a Mateli, premyèman. Dezyèmman, m pa t janm asosye Mateli, m pa t nan phtk. Donk se asosye nou l te ye, jodi a nou bezwen vomi misye, m pa konn poukisa. Bon m sispèk nou. An verite m sispèk. M sispèk nou menm. Nou pa tap kouri sou mateli konsa si mateli te nan yon bagay nou m sispèk nou tout pou wè lavi jodi a e mwen kap pran defans mateli m pa konn si l ladann non men m di w m sispèk pase m pa ka konprann ke de nèg ki te avèk misye ki te nan menm bato a misye kounye nou bezwen livre misye e kòm si yon bagay k cho nou bezwen fè divèsyon pou moun ap gad yon lòt kote pou ki sa divèsyon sa a. Mateli a Dimitri pa janm nan menm pati politik ni Boulos. Nou 3 a se 3 moun diferan nou ye. Ou bezyen mele tou lè 3 ansanm? Ou ka di Dimitri a Kato m pa gen pwoblèm, mete yo ansanm wi. Mateli a Dimitri? A mesye nou mechan. Non sa pap ka pase konsa. Antouka m di nou, jodi a, e mwen k ap mande jistis pou misye paske nou menm nou pa sou jistis vre, nou sou blòf. Dayè, nou pa t ap bay misye sekirite. Nou ouvè baryè nou bay moun antre e nou konn kiyès nou bay antre poukisa yo bay antre m pat gen rapò m pa janm konn Dimitri Herard ni an pent ni an penti misye pa zanmi m nou pa byen dayè m pa renmen misye pase misye te nan choute sou mwen tout ekip sa ki te nan palè a te nan choute sou mwen donk m pa byen a yonn nan yo epi jounen jodi a se pa yo menm n ap mande kesyon bon nou arete misye misye poko ka di nou kiyès m pa konprann sa k ap pase la a e pa bay yo tèt anba nou mechan vre mesye. Pa mechan selman nou mechan non. Nou pa vle pep la konn sak pase. Nap konnen. Kongrè fek vote on lwa. Li bay 90 jou pou depatman deta jwenn ki sak pase. E lap konnen. Yo pral fouye telefon tout neg. Yo pral fouye kont tout neg. Yo pral konn tout sak te pase. Bann radote. Ki ta peye moun vin ranse pou nou. E pi nou panse sa bay on bagay. Sa pa bay anyen. Bann blofe. Misye di m konbyen kòb mwen te touche. Monchè ou vle tounen sou sa, n ap tounen sou sa. M toujou repete l e m pa p janm vire bouch mwen. Depi lè prezidan te konn ap di m touche 12 milyon pa mwa, m toujou di e pa vre. Se fo, se manti. M pa gen dwa met fakti a deyò mwen menm paske se yon kontra m gen a leta. M mande gouvènman pou l met fakti a deyò pou pèp la wè. M touche anviwon 5 milyon, 5 pwen 2, 5 pwen 3 selon sa m pwodui. M konn touche 3 milyon, 2 milyon selon sa m pwodui. Men lè m touche 3 a, m achte gaz nan men leta pou 2 pwen 5. Lè m touche 5, m achte gaz nan men leta pou 4 milyon pou m mete nan motè a pou m pwodui. E anvan m touche, se edh ki apwouve fakti a pou l di wi se kantite sa m bay yo mèt peye m. Se TPTC ki resevwa fakti a l di wi minis finans apwouve l. Donk si yo ta di gen sifaktirasyon fò yo arete tout moun sa yo. Direktè edh yo, tout direktè edh yo, Tout minis finans yo, tout minis travo piblik yo. E se sa k te pwoblèm mwen a misye. Misye t ap fè le popilis. Misye t ap di de bagay pou fè moun plezi, pou moun rayi m, pou moun pa renmen m, konnen ke m pa ka reponn mwen menm. E pi pou yo menm yo fè ajanda pa yo. E se sèlman se kòm pwoblèm mwen te gen avè li. M pa t gen plis pwoblèm ke sa avè l. M pa t gen okenn lòt pwoblèm avè l. Moun ki te gen pwoblèm avèl se nèg ki te nan ekip li ke misye pa vle bay sa yo te vle. Se la nap konnen, nap konnen kanmenm wi. Ret poze nap konnen kanmenm wi. Nap konnen kanmenm. Mwen menm, m chita Miami, gras a misye, mèsi jodi a map di l paske si m t Ayiti pa gen anyen k tap lave m. Deja m te deyò, gade gade bri nap fè. Poukisa paske m te gen kouraj pou m te goumen avèk misye piblikman. M pa janm nan voye wòch dèyè kache voye wòch dèyè voye wòch kache men kòman yo di bagay la la m pat konn voye wòch kache lonbrit piblikman m pa dakò a misye m di l la m monte sou twitè w ap wè tout twit mwen yo la m t ap mennen yon goumen politik m pat dakò avèk de desizyon misye pran misye di l ta pral bay kouran 24 sou 24 mwen di l pat ka bay li m te gen pwoblèm sa a avè l misye ap di de bagay ki pa vre. Misye te di lap fè yon teleferik, m di e pa vre l paka fè teleferik labadi rive la sitadèl, se pa vre. Donk m pat gen anyen pèsonèl a misye, dayè si misye vin lakay mwen, tout moun ou wè yap pale de la pa konn kay mwen, misye konn kay mwen. Misye vin lakay mwen, li chita anndan lakay mwen. E m al lakay li tou. Donk ann retounen nan vrè pwoblèm nan, fò n konn ki sak pase. Nou vle konnen, pèp la vle konnen, mwen vle konnen tou. E blan ameriken pral konnen. Kongrè deja mande pou sa fèt. Donk tout nèg kap rablabla, seri de vakabon. Yo gen mikro nan men yo. Olye yap di verite pou chèche konn sa kap fèt, yap fè sansasyon. Kòman ou vle yon peyi konsa rive yon kote? Kiyès ki gen aksè a mikro? Bandi, vakabon, vòlè, dwòg dilè, repri de jistis. Se yo menm kap vin fè sansasyon sou, sou, sou, sou, sou, dèyè mikro. Peyi a pap janm rive okenn kote vre. Peyi a pap janm rive okenn kote vre si se konsa. E si se sa yo nou pran kòm egzanp, tout moun serye ap kite peyi a, yo pap janm tounen. Y ap kite peyi a. Epa Nerline Valcourt se an Florid li chita kounye, poukisa? Kijan pou l ret Ayiti? Kijan? Sispann akize moun malman, sispann di de bagay ki pa vre. Tout jounen ou Dimitri Dimitri m di w yon verite si gon chen kap pase bò lari a l frape tèt li ap di Dimitri fout l yon kalòt si gon chat kap kouri nan lari a an Ayiti a gon mango k tonbe l pete tèt li ap di e Dimitri k voye mango a dèyè l bon mezanmi enben mesye sa m ye nèg yo gon bagay yo konnen yo pa vle di m mesye di m nou gon sondaj nou fè nou pa renmen chif yo. M pa gen karyè politik non mwen menm, m pa pral nan politik non nou pa bezwen pè m. M gen lenpresyon nou pè m pou yon rezon. Men m pa wè poukisa. Gad yon live bèl, 2000 moun nan yon live. Yon ti live san m pa, m pa gen radyo k ap releye m. M pa gen media kap releyem pou kont mwen m limenl m start epi moun yo debake epi nap fon ti live antre nou m pral reponn kesyon talè wi nou mèt pare poun poze kesyon m pral reponn nou kesyon nou yo jodia m pa gen okenn moun kap fè reklam pou mwen m pat met bilbòd m pa voye okenn kote 2000 moun la biw esa m renmen men meni wi men pwoblèm yo avèm m twò prezan m pale a moun twòp m alèz twòp esak pwoblèm yo avèm wi fòm te ret tankou lòt nèg sektè prive yo m pa janm parèt. Pou menm figi m nou pa konnen e non m nou konnen, m gen dwa pase nan mitan nou nou pa konnen m. Jodi a nou tout rekonèt mwen. Tout moun rekonèt mwen alò ke gen lòt nèg ki gen plis kòb pase m, 3, 4 fwa kòb mwen nou pa rekonèt yo, menm figi yo nou pa konnen. Yo gen dwa pase devan nou la nou pa p konnen yo. Yon prezidan de la repiblik ki gen 700 ajan k ap ba l sekirite. Nan palè a m kwè se 1000 ajan ki gen nan palè a. Lè l sòti kòtèj li gen 24 machin. Bondye fè ameriken pran dosye a nan men nou humm ameriken pran dosye a wi ameriken pran dosye a nap konnen nou pa bezwen chichi de midi a 14 nou pa bezwen pase chichi konn moun mande moun dimitri chita jis miami wi depi 2 zan tout kont mwen bloke an ayiti mpa gen yon kont ki ouvè ayiti mpa gen telefòn ayiti son telefòn miami sèlman m gen men lè map pale avè nou se sou live. Epi se mwen nap cheche. Eee, le tenel. Ouu, m sezi. M pa vle pale trop paske dosye an estriksyon. Men m ta di toujou. Pa e pa moun sa yo selman nou ki koupab. E pa yo selman nou. Gen plis toujou. Ou bay la fèt kon sa. Epi moun ki tap supoz ap mande jistis pou misye se politik yap fè avèk misye mesye. Mesye genlè pat gen moun vre mesye. Kounya nan moman tout nèg se politik eleksyon yap sèvi avèk kadav prezidan yo bezwen fè politik ak kadav prezidan ke yo pat menm la pou pwoteje misye epi yap pran pòz yo te renmen misye. Jodia nèg yo ap pran pòz kriye yo jodia 6 mwa pita men jou misye te rele nèg yo pou vin edel yo pa gen youn ki debake mesye. Yo sadik. Misye pat move non, an verite misye pat move. Se antouraj misye ki pat bon. Men misye pa move non. Se yon nèg ke m rankontre, vrèman chik tip. De 1 a 1. Nou chita nou fè bèl konvèsasyon. Misye se yon cool guy. Politikman m pat renmen misye. Politikman misye pat cool guy paske l te gen de nèg nan antouraj li k ap ba l presyon. De nèg nan antouraj li k ap fè misye fè tenten. Fè misye fè de diskou popilis ki pa ede peyi a, k dechire peyi a an 2. Depi moun ap dechire peyi a. Se pa premye prezidan ki fè sa non. Gen lòt ki fèl e chak fwa yo fèl peyi a tonbe nan twou kote ou wèl tonbe a. Chak fwa ou wè son dechirman kap fèt. Itilize koulè, itilize klas sosyal, itilize nèg anwo, nèg anba, bann diskou, modèl diskou sa yo pa janm rezoud okenn peyi. Okontrè se kraze yo kraze peyi. Li fon klas moun kite, li fon lòt klas moun ret Ayiti epi peyi divize youn pa vle wè lòt epi kote ou prale. Okenn kote. Menm lè gen moun nan klas la ki gen tò, men ba yo pote tout chay la pa p rezoud anyen. Anyen ditou. An tou ka, bèl live. 2000 moun. Yon nèg ki di ou mèt kontinye pale pase pèp sa sòt twòp jis kounye yo nan fè nwa. Bon frè m, èske se fòt mwen? E pa fòt mwen. Yo te fè n konprann se mwen ki te pa t vle bay kouran an. E sa yo fè n konprann. Epa m gen dezan m ale. M gen dezan m ale wi. Yo gen katran yo di nan dezan ap gen kouran 24 sou 24. Bon m gen dezan edmi m ale. Bon mezanmi. Jodi a si nou pa ka wè pou kont nou. Si nou poko gen limyè. Epa fòt mwen mezanmi. M ap eseye ede nou men epa fòt mwen. M pou ryen. M gen dezan edmi deyò. Tout pwomès yo anven. Ankò yn fwa ou ka ap gon pwoblèm avèk yon moun w ap goumen avèl politikman sa pa vle di gen de bagay ke w ap fè mwen menm non non e jodi a ankò yn fwa m ap mande ankò fòk nou konn kisa k pase li twò fasil e fòk y arete tout nèg ki te responsab sekirite msye yo. Tout nèg indistinctement. Kote minis? Depi w nan CSPN fò yo arete tout moun jiskaske yo konn sa k rive. Paske gen twòp istwa. Nèg yo ban n twòp istwa pou fè n dòmi. Yo ban w premye istwa anlè, yo vire yon lòt istwa agoch, yo gen yon atik yon jounal etranje k ba w yon istwa sou kote, gen yon lòt jounal ki rale yon lòt istwa, gen yon lòt, ou pa wè yon dòmi y ap fè n dòmi pou bagay la dòmi. E dòmi yap fè n dòmi wi. Non nou pa vle dòmi. Fòn konn sak te pase. Poun konn sak te pase se moun ki te la yo pou bay kiyès ki voye yo. Tande byen wi. E pa de sa sèlman yo pran yo. Tout sak nan prizon an Ayiti yo. Sitou sak chèf sekirite lakou a. Fò yo pran misye pou misye di ak kiyès li te pale. Kiyès ki te bal kòb. Kiyès ki te fèl sesi, kot kòb la, banm wè nan ki kont li te resevwal etc. Se pa nan voye monte non, voye monte pap sèvi anyen, nèg kap voye monte yo e paske yo bezwen kache fèy kouvri sa, nou pa nan kache fèy kouvri sa no! Ou mèt peye tout machann mikwo vle pou devye pawòl la pou ou pawòl la pap devye non! Nèg ki te la yo se yo k pou bay kiyès ki te voye moun yo e blan ap konnen li menm lap pran yo, nap konnen ti mesye, poze, nou mèt poze wi. Sou ki envestigasyon? Sou just feeling ou paske ou bezwen elimine Martelly ou pa vle lal nan eleksyon ankò ou eliminel. Paske Boulos kandida la prezidan ou eliminel. Paske Dimitri twò popilè ou pa renmen Dimitri ou elimine 3 moun ki son menas pou ou. E sak fèt wi. Nèg yo ap elimine de moun politikman pou yo gen chan lib pou yo avanse. Men si se jistis vreman yo te vle paske Dimitri boulos a mateli pa gen anyen nan komen nou pa nan menm pati politik nou pa menm nou pa nan menm ekip nou pa nou pa bon nou pa bon nou pa bon zanmi dayè mwen ma boulos nou te fache pandan trè lontan se dènyèman ke nou pale donk boulos pa m pa janm nan ekip boulos jamè. Jodia yo bezwen fon sèk a nou 3, yo rale 3 nèg sa yo paske se 3 sak bay pwoblèm, Mateli, Boulos, Dimitri. Epi yo dwe tou lè 3, kòm si m ta di w son tant ke nou fè menm. Mesye, li twò fasil. Menm si Mateli se li k te chwazi Jovenel, jan w vin prezante bagay la la, m oblije wè ke son abi k ap eseye fèt, se voye monte pou elimine Mateli politikman. Antouka, mèsi la fami, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj, Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!